Bonjou, pou ou menm kap chache sipò pou kapab vin Ozetazini nan pwogram Joe Biden nan, wi gen òganizasyon kap sipòte moun pou kapab vini Ozetazini. Se yon tiraj ke yo fè, sa sèlman ou gen pou fè ou menm se pou mete non w ladann. Sponsò a konplètman gratis, men kòm son tiraj ke li ye, Yo pap janm ka pran tout moun pou vini. Donk, menm jan avèk pwogram Joe Biden nan, li limite. W ap rele 954 274 6606, 954 274 6606, pou w kapab mete non w nan pwogram nan, nan tiraj la, pou w kapab wè èske w te ka jwenn yon chans. pou w kapab vini antre isit Ozetazini nan pwogram Joe Biden nan. Mèsi.